Premye machin m ba misye, m ba li Riyèl Vayan, yon machin dramatik, lòs rèl ap li. Misye rele Jan Oben, mwen k ba li l. Lè. Mache sou Ayisyen wi. Pase misye se visye k mete l la. Dènye operasyon lapolis se mete 2 endividi ki fè pati yon rezo ki espesyalize tèt yo nan vòlè machin e gen plizyè lòt sispèk, daprè sa yo fè konnen. Lapolis ap chèche konjen fou nan kad dosye sa a E pou vin pale kisa yo fè e kouman tou, ki kantite machin yo ta vòlè anndan peyi pa m nan. Kòdinasyon Près ak Relasyon Piblik Polis Nasyonal la ap prezante bay piblik la 2 endividi sa yo, yo mete anba kòd nan kad operasyon nèg sa yo deklannche nan vòlè machin e gen youn ladann yo ki sèmante depi komisè a ba l posibilite l ap kraze gwoup gang lan nèt e se nèg sa yo ki fin rich nan zafè vòlè machin. Epi nan gè ki eklate nan zòn Bèlè a, genyen. Chèf Kempès ki voye yon lèt tou louvri bay Babekyou, li voye mesaj la klè ba li, li di pa gen pwoblèm kanpe goumen e li deside pou l goumen ni ak lapolis ni Babekyou. Kempès deside pran zam devan Babekyou ni lapolis e l di se lapolis ki kanpe ansanm ak Babekyou ba yo chapou batay ansanm avè l. Sa w pral tande a la se gwo koze k ap pase pou kwè li la nan zòn Bèlè, plis pase 10 kay gentan boule ak plizyè lòt moun mouri e Kempès afime efektivman Li pèdi plizyè sòlda nan batay sa. André Kempès ak Babekyou, youn sou Bèlè, lòt la, Dèlma 6, nou poko konnen kisa kap pase pandansetan ekip Riel Maya ap soufri, pèp la pa konn kisa pou yo fè e se gwo gè ki eklate anndan ekip sa yo. Byen avan, ann koute deklarasyon 2 endividi sa yo ki spesyalize yo nan vòlè machin epi Kempès ki voye mesaj la klè bay Babekyou, Kempès ki voye mesaj la klè bay Babekyou, se kanpe goumen li ye, Kempès voye mesaj la klè bay Babekyou, pa gen jwèt nan sa e l deside pou l fini ak dosye sa. Nou se Sofya TV 83, rezo enfòmasyon an, detay sa yo ak anpil lòt pwen se pral menu spesyal nan nouvèl la pou jounen jodi a. A men kòmandan, vòlè a lè w pral vòlè w pa met teknik li ye wi. M pa met teknik nan, esplike m teknik. M pa met kagoul. M pa met, m pa met kagoul. Men si m pral fè yon bagay la w pap wè m. Paske m gon kepi nan tèt mwen. Chèf rezo a ba li 200 mil goud, alòske yo revann machin nan pou nenpòt 12 mil dola ameriken. Jan. Toujou gen rezo k ap vòlè machin. Youn nan rezo vòlè machin sa a ap fonksyone depi kèk tan. Men se apati mwa doktòb 2022 a, Li fonksyone pou kont li ak yon zam li di li te jwenn nan yon bis Leyogan pandan li t ap sòti travay. Teknik lan senp, se brake chofè a pou vòlè machin nan. Men premye machin vòlè a, m vòlè l sou gran risk. M bay li Riyèl Vayan. M bay Jan Wobèl. Dezyèm machin nan, se nan Rue Lucien Bas la nan li t ap lave. Twazyèm machin nan, m pran li avè l yo mare m nan. Se li m te pote bay. Ou te banm pam nan. Mwen te baw paw kom pam. Mwen te bay fè youn pou mwen. Mwen te bay fon machin pou ou. Sam te pran nan Richard Bassa. Kounye a yo tap fèl pou mwen. Yo ap fèl frèt pou mwen. Kounye a pou m te bay yon lòt. Koman yo tap fèl frèt la? Pwal esplike m koman yo ap fè machin nan frèt la. Men se trè fasil wi. Koman yo fè frèt la se Jorobert avèk Vital nèg sa yo. Misye se misye pwodiktè de machin nan vini pou met papye sou li. Claudier Larieux alyas Bob deklare Gen anpil nèg kap byen vire nan vil la ki nan rezo sa. E lèm vin la m wè sak rele vòlè a. Yon nèg kap vòlè lèl mouri li gen rezon poul mouri paskel son iletre. Se li ki pran machandiz la. Premye machandiz la m bay la misye banm 40 mil dola. E lèl fè yo l vann yo pou 12, 13 mil dola. Vòlè sa, bòs la. Jean Obè, Jean Obè. Kanta Derosier Jean alyas Jean Robert. Anba kòd! Anba kòd! 43 lane nèg Jeremi. Li lave men l tankou Pons Pilat nan dosye sa a, men lè w mete li anfas ak Jean Dodier Lerieux, verite a parèt aklè. Mwen wè misye premye fra misye te lon machin li pa desann lon tchekè blan mwen touye m la misye lon tchekè blan li kanpe nan pent kafou a mwen parèt sou yon moto soti petyonvil vital relem Li di m fin pote l pandan mwen di m pa gen san. Lè m parèt m wè Vital li di m men Bob nan machin nan. Lè m parèt mwen pa ba misye lanmen, m pa pale avè l. E m ap toujou di l nou mèt touye m la, m la pou laverite. Mwen pa konn misye, m pa t konnen l rele Larie, m pa konn non l. Fim pral machin nan ki ta ap met nan dmi menm misye kondi de ti machin blan la pale w la wi ti machin blan an te la m bay misye woulib m al mete l deyò dèlma dèlma 30 mesye misye rele Jean Obed men Eske li te pale avè w jiswa? Dcpj konfiske 5 pami machin rezo sa deja vòlè. Pandan mesye sa yo nan gadavi dcpj, plizyè lòt viktim kontinye ap pote plent kont yo. Bon sam regrèt nan vim sak fè ou wè misye wè map di nou sa prezans nou sa se te pelandra a misye m tap. Ok di babe pou mwen sil bezwen fè yon bon goumen. avèm pa di kempès gen kidnapin li pral vin dèyèl sesi sela tout se mantil fè ok kem met ponyèt nan ponyèt epi nap afronte sa m vin kalifye misye tankou son de nèg kap koze avèk on fi oye sa wè pa jènjan an lap bay manti poul venk poul konvenk fanm nan wè nèg ki jènjan an Si mwen map koze yon fanm, lòt sa e lòt frè sa ap koze yon fanm, ou konn sa m fè? M met chèn jan m deyò, m pa pral di wi misye se X, misye se Z, lè sa w pa jèn jan. Anben demen m tou m vin wè misye pa enpwa, se misye kap di e wi ke e baz ke m pèz, gen kidnapin la vini, e manti ok. Avèk TT m toujou tande w cheri, pale sa w. Ooh ou wè. Epi fin wè w la kate a fèl baw bon enfòmasyon se pou sa w pa tèlman ap gen moun kap tande w ok mwen m renmen tande w. Nèg yo frèm yo vini la. Vini yo vini yo te gentan al fè reyinyon avèk krache dife avèk jenès ou konn sa m di w lan pou yo antre nan zòn nan lè yo vini frèm men sa nèg yo fè lè n gade n wè e 2 cha. Nou gentan konnen lapolis Nou oblije repliye nou lèn gade nou wè se nèg avèk gwo wòb kap soti andan cha Nou gentan di sa epa lapolis se lapolis yo tap vin an inifòm tap vin nou tap wè yo lè kounya moun nèg sa yo kòmanse ap ouvè moun a kout bal lè yo vòlè kabrit lè yo kase boutik moun yo met dife ladann ou konn sak fè mal la lè wap gade gen nèg avèk gwo zam. k ap pase devan cha a. Cha pa tire sou yo. La m di bon, nou pann yon konplo. E pa lapolis. Nèg yo piye mete bagay ki nan zòn nan frè m. W ap gad dezas ki fèt. Sa vle di cha a vin pran yo, l depoze yo. Nèg yo lach. Lè yo dwe vini, yo vin a tout kò. Nou fè yon fas kare paske se de gwoup ame ki ap goumen. Vini avè, vini a de avèk tout zam ou, vin frape sa k pi fèb la pase. Bref, sa vin kanpe. Uhmm. Men pou ki rezon menm lap e nèg yo ansanm avèk lapolis ta vin fè pote boure sa sou nou anlè a Bèlè? Sak ta ala baz? Bon m ka di w, m ka di w bon e yo e lapolis li pral konn ansanm avè yo. Wa konprann. Nèg yo met dife yo boule yon dam nan yon kay a tout timoun li nan zòn nan. Nèg yo vole dèlko. Ou nan bay pèp la kouran ap klere pèp la nan ou fè yon pakèt yon pakèt yon pakèt bagay e map di moun solino konprann nou pa nan gè ansanm avè yo la se yo menm ki mete ansanm avèk nèg 90 yo ki fè ou wè tout bagay sa yo ap fèt la paske nou pa nan gè avè yo. Men Kempès kisa w kapab di nou, kisa w kapab di lemond antye konsènan deklarasyon ke Babekyou te fè? Babekyou te di konsa se yon kidnaping nou te fè epi li menm li pral pote boure sou nou. Kisa w ap di lemond antye konsènan de deklarasyon sa Babekyou te fè e aprè nou wè lapolis ansanm avèk nèg Jenèf yo vin pote boure sou nou? Bonjou frè m. Sa e lach. Paske w konnen misye son renal ye. Misye konnen l pa enpwa nan balans lan. Depi wè misye bezwen e jere yon bagay konsa li toujou jwe kidnapin mwen m te di tout moun al gade bagay sa yo pa gen nan zòn nan vre ou tande frè m pa gen nan zòn nan bagay m te tande jounalis Teriel tap di. Oh wi Babekyou te pale avèm Babekyou di lap rive sou mwen. Exactement Nou te tande bagay sa Nou te tande ke Kempès te fon kidnapping epi nèg yo ap pote boure sou Kempès se sa nou te jwenn kòm eleman de fòmasyon. Ap di bagay ti moun an e ap di bagay enspektè an ti frè misye yon lach vre banm di fwa misye li menm si nap fwape men gen nan mouda nou fwape ou konprann yon sèl bagay map di lapolis. sal fè an lap ba yon gro fòs ou konprann lòt bò a li menm lap krazel ou konprann vrèman vòlè a e babekyou hein pi gro vòlè k gen la yon vòlè rena babekyou ap fè tout zak nèt wi ou konprann tout zak nèt babekyou ap fè. Ou konprann? Sa e difamasyon. Pa babekyou di gen kidnapin, yon enspektè swa simo obeyi dmo ki nan baz mwen yo anlve plis yon timoun. Di babekyou sa l di an li manti nan sa l di an. M demanti l fòmèlman. Swa l met grenn nan mouda l ou konn sa m di w lan. Li bezwen li senmaten, li ti mas mete grenn nan mouda l n ap afwonte lapolis mete kò akote. Wanwan poul met kòl akote hein oh sa fèm mal anpil anpil anpil pou wè Desha vini nou menm nou fè bak pou cha yo pou nou pa al nan afè afotman avèk lapolis lè w gade wè se nèg avèk gwo wòb kap desann cha wap gade w wè si Manno desann si Manno fè konnen kote lam te di l li paka pile a apre sa w tande an. nèg yo se kase boutik anpi apre boutik yo lage yo yo met dife lè yo pran nenpòt 4 medam yal dèyè a nan baz babekyou yo boule tou le 4 wi. Yo boule tou le 4 yo di yo yo pran youn nan madan knbè sou ki bò frè ki bò sa. Men eske nou pa gen idantite medam sa yo ke nèg yo al avèk yo a? Non se yon sèl nou gen idantite ladann ki rele Besi ou pa konprann Besay se moun ki te dèyè a se a koz nan 2 a se a koz kout bal li vin rete nan ri ti mas sa e abi liye ou pa konprann abi fò tete lè tete ap pale fò tete pa kite yo. Bal manti paske gen anpil moun kap tande TT si wap nan bay manti nan bay manti si w te gen on milyon ou ka desann a 400 wi paske bon wap kèm pès a chak fwa gon pote boure nou wè se popilasyon an ki viktim èske paka gon chita pale pou wè kòman nou kapab kanpe gè sa paske ti bwa gran ravin vilaj de Dye ki tap goumen tout jounen nou wè nèg sa yo fon lapè èske paka gon trèv. Manmzou wè se pou trèt frè tabou gen pou wap gade ank avèk Delma 2 pa gen oken kout bal non gen nenpòt 2 ou 3 mwa pat gen kout bal non ki siy lòt bò sa sak vin pral leve kout bal sa yo e dèske nou mete nèg 90 yo deyò se pa nou k mete yo deyò non yo met tèt yo deyò le poukwa. Fon bagay fèt nou rele w m rele w nou se ann pale pa gen bagay nou pral vin sere moun nan zòn nan an nou pale w wè li kounye a nèg sa yo menm yo santi yo pa gen fòs y al fè alye ansanm avèk Babekyou y al fè alye ansanm avèk Pèse ki se Jan Gaze nan ki chèf. Kache dife an, y a chache yon pil atou pou yo wè si yo te ka vin fè masak sa a ou wè yo fè nan zòn nan. Sa e lach, wa konprann. Epi yo vin akonpanye yo jwenn 2 blennde pou vin mete yo atè nan ri Timas pou y ap tiye inosan. Ou konprann sa m di w la, frè m? Kempès, èske ou ka fè yon evalyasyon dega, kantite kay ki boule, moun ki ta mouri anlè, Bèlè? Ni nan Maya. Ah frèm m pa kache di w si se pou kay m pa ka evalye l si se pou moun nèg y avè yo m ka di w m gen kontwòl moun kesyon si moun y avè yo fè dègè a yo boule l tande apre ou ka jwenn nèg yo nan zòn bas ya wap wè nèg yo boule 3 moun ankò pi wou. Zòn bò Sen Michel, nè yo si yon chofè moto yo boule l, paske nè a sot anba, lè sa yo moute sou nou, na rankontre yo. Poutèt chofè moto a sot anba, li moute, yo pwente sou li, pou chofè moto a, l panse se menm nèg pa l yo k anlè a, paske nèg sa yo tou de nwa, yo siye l, yo boule l. Anpil moun konn sa. Ok avek on nou gen yon dam ki boule andan yon kay a tout yon timoun epi yo met dife a tout timoun nan avek dam nan andan kay la ou konprann frem. Ok ok ok ebyen kempès nou tande bagay yo men kidonk nou menm nou ta swete gen yon lapè ant nèg jenèf avek nèg bèlè yo nèg maya paske plizyè fwa pote bouya fèt. Nou wè gen anpil moun nan popilasyon ki tonbe. Men e bò kote pa w eske pa gen sòlda ki tonbe nan kad batay sa Kempes? Non, ou konnen, depi gen goumen, ap toujou gen, e e pa sèl inosan, ap toujou jwenn ou gen yon grenn avèk de grenn ki mouri. Kanmenm. Ok, ok. Nou konprann. Ou konprann sa m di w lan? Ebyen Kempes, mesaj la pase, mesaj la pase, nou tande bagay yo. Nou konprann bagay yo antouka. E Nap swete lapè retabli anndan nan Bèlè e nap swete tou gen yon trèv ki bay ant ki pran antre nèg Jenèf epi nèg Bèlè nèg Maya yon fason pou popilasyon an kapab retounen lakay yo. Yon sèl bagay map di ankò lapolis swa wap fon travay ou fon travay serye e pa nan bòm nan pou vin fwape konsa ou konn sam di w lan gen bò babekyou an swa wap di Wap e la polis ap fon entèvansyon ou konprann ou vini nan resi mas nan bèlè ou se anpil kout bal moun pran kout pran bal moun mouri fok a fè sa ni nan 4 ni nan 6 wa konprann ou ka fè sa ni nan 4 ni nan 6 loske m vin wè e pa la polis vre paske map toujou di fòmil nèg sa m di a e pa la polis non ap gade nèg a je dan. Wè lè nèg a map goumen ansanm avèl m pa chache ap di sal pa fè m toujou mete grenn nan moudam eskize espresyon pou moun kap tande yo ou tande poum mete ponyèt avèk nèg la ok e m pa chache ranfò lapolis bagay poum fè manti poum di ou wi e babekyou fè kidnapin. Li lakay li m pral dèyè l non sa e lach sa yon moun pa fè piga di l fè l ok babi pa vè sa wap wè n si wap mete pwen nou ann met pwen si nap fon trèv pou pèp la pou pèp la reviv kòm ou te di m te tande TT di ou te rele kempès ou konprann sou ki nimewo ou te rele kempès lan pou te di kempès wap rive sou li dayè ou pa konn nimewo kempès.